Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod. C'est la chaîne du moment. Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nan kad emisyon sila a, 34 minutes de questions et de réponses. Se yon moun anpil moun deteste, men anpil moun renmen tou. Nou konnen ke sa pral fè anpil kòmantè sou chanèl la, e anpil lòt chanèl ki yo menm tou pral repran videyo sa pou kapab poste l tou. Ok, pa gen pwoblèm. La personne, c'est bien Jimmy Cherizier, alyas Barbecue. Genyen yon seri de kestyon nou te deside poze Jimmy Cherizier. Donk yon repòtè de RL Prod ale nan baz Jimmy Cherizier poze l kestyon. Men ekoute, entèvyou sila a nou divize li an 2 tan paske sa dure pli ke 60 minit. Nan premye pati a ki se 34 minit anviwon, ou pral gen chans tande Jimmy Cherizier k ap pale de yon seri de dosye kòm pa egzanp, poukisa l pa byen a Boulos? Dosye asasina Jovenel Moise, revandikasyon je 9 an fanmi e alye, dosye ki parèt pi bwilan an se kestyon 40 milyon goud gouvènman an ta dekese bay mesye je 9 yo pou pèmèt ke ebyen yo gen aksè ak tèminal Varreux. Anpil lòt kestyon toujou nan premye pati a. Nan dezyèm pati a m panse ke se yon pati ki pli koul men ekoute pa bliye avan nou lache entèvyou sila a, Nou vle toujou mete lakay fanatik yo ke nou menm nou genyen yon espri ekilibrist lakay nou. Nou pa fè pwopagand pou ankenn bandi. Nou pa fè apoloji pou banditism. Men nou just al chache konnen kòman sitiyasyon an ye, kisa k ap pase. Eske sa konn rive ou pa konn gade pou wè nan seri de repòtaj kote ke genyen yon seri de journaliste ki yo menm al nan baz taliban yo, al nan kan teworis yo pou al fè yon seri de repòtaj. Donk se sa metye a li menm li egzije. Men metye a pa egzije pou ke yon journaliste li sipòte yon gwoup gang o detriman de yon lòt gwoup de gang. Enparsyalite se sa ki konte. Antouka, se pati pou 34 minutes de questions et de réponses. Bonjour bonsoir à tous madame monsieur yon lòt fwa nou vrèman kontan rantre lakay ou pou nou pote pou ou yon nouvèl emisyon madame monsieur nou genyen Jimmy Cherizier ansanm avè nou sou plato RL prod Nou pral fè yon ti pale. Jimmy, sa k ap fèt? Èske w anfòm? M ap salye tout oditè, oditris, tout entènot e fanatik RL prod yo. E m ap salye w. Nou anfòm, gras avèk gran achitèk lan. E nou anfòm. Jodi an, m ap remèsye w paske w ban m yon opòtinite pou nou pale avèk lemond antye paske nou konnen RL prod gen anpil fanatik. Jodi a, nou pral pale avèk tout moun yo, jan w sot di an, pou nou mete tout pwen sou i yo. e ke petèt gen yon pakèt bagay moun konn ap di de katye popilè yo, jodi a nou pral pale, nou pral di moun yo laverite jan nou toujou fè l nan chak fwa nou gen emisyon patisi, nan chak fwa nou gen chans patisipe nan yon emisyon. Premyèman, Jimmy Chérizier, n ap kòmanse avèk yon seri de kesyon, kidonk fè yon ti pale nou de Jimmy Chérizier. Èske ou kapab rezime Pou entènot RL prod yo kiyès ki Jimmy Cherizier a? Prenon an se Jimmy, non de famille lan se Cherizier e mwen fèt yon 30 mas 1977. Mwen fè etid primè mwen nan Ecole Nationale Smith Duplessis. Mwen fè, mwen kòmanse etid segondè mwen nan Lycée Pétion, mwen al Lycée Firmin e mwen pral tèmine etid mwen 1 mwen pral antre nan Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haïti. Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haïti se yon fakilte prive e kote ke mwen t al etidye an syans enfòmatik. Bon, ou konnen m te fè yon ane preparatwa, answit lè m vin rive sou dezyèm ane, menm jan a tout jenn gason m te oblije kite fakilte an e ke pou mwen te al chache lavi pou m te pran premye djòb mwen e par la swit m se yon nèg ki marye, M marye le 26 out an 2004. Mwen antre nan Polis Nasyonal Dayiti an le 19 desanm 2004 e mwen pral gradye le 17 me 2005. E mwen antre nan udmo Lwès le 20 e mwen antre nan udmo Lwès an mas 2006 je kwa. E jiskaske mwen kite Lapolis Nasyonal Dayiti m te fè pati de udmo Lwès. An gwo se se Jimmy Cherizier mwen mwen mwen te marye Kounye a mwen separe, m ap viv pou kont mwen e mwen gen yon pitit fi e ke se sa an gwo se moun sa k Jimmy Cherizier a. Yon moun ki renmen moun e ki sansib pou moun men tou ki gen yon, kòman m ta eksplike sa? M se yon moun ki de sou yon moun ap gad karaktè m w ap di misye se yon lyon men dèyè lyon sa a gen yon brebi, gen yon pèsonalite, yon moun ki enb, yon moun ki renmen moun ki ap repoze dèyè lyon an. Men, E anpil moun rele w Babekyou. Tout moun, nan sosyete ayisyèn nan, gen anpil moun ki gen ti non jwèt. Ann pran le ka de prezidan Jovenel Moise, gen moun ki rele l Jojo. Kidonk, men, pale moun yo, nou kapab di entènot nou yo, Kote non Babekyou a soti? E m panse kesyon sa a toujou vini e mwen reponn li on milye de fwa deja e m ap toujou reponn li. Babekyou an se pa on non ke mwen gen ni ennan ni dezan avè l, se on non mwen grandi avèk li. Babekyou an vini le fèt ke m se pitit on machann manje, jan m toujou di l lan. E aprè lanmò manman m an 1992 e ke fanmi m yo, m ap pale de sè m yo, Paske se mwen menm ki dènye pitit hein. M gen 44 ans mwen dènye pitit. Grand sè m yo pou nou te toujou kenbe pou nou te ka viv te kontinye avèk menm komès lan. Men nan katye kote m te rete Delma 6 lan jan nou toujou di l lan te gen plizyè Jimmy. Gen Jimmy foutbolè, gen Jimmy kaka poul, gon lòt Jimmy yo rele Jimmy fal anlè, te chaje Jimmy. Mentenan pou diferansye tout Jimmy sa yo tankou si yon moun wè m ap pase oubyen yon moun ap pase pou nan di kote w pral la m di m pral kay Jimmy. Nan tout Jimmy yo kòmsi pou l ka diferansye ki Jimmy li di w m pral kay Jimmy Barbecue depi l di Jimmy Barbecue yo konn se mwen si l di a m pral kay Jimmy Kaka Poul la li konnen li pral kay Jimmy ki abite nan ri Piton an si l di li pral kay Jimmy Fal Anlè a li konnen li pral kay Jimmy ki abite nan Dèlma 6 Pwolonje se konsa non Barbecue an vini e imajine w E moun yo fè kwè ke kòmsi barbecue an vini le fèt ke lè m tiye moun e ke mwen boule moun yo. M vle raple ke m sot di l la talè a m gen 44 an e m fè 14 an nan Polis Nasyonal Dayiti. Se nè kan 2018 e lè sistèm santi sa ke nou pral gen pou nou pale de li an pral fè m pase pou chèf gang, se lè sa tout moun pral konnen barbecue, barbecue, barbecue epi se lè sa yo pral vin ba l konotasyon negatif lan. Men dat sa a kot moun sa a te ye? Chèf gang sa a, moun n ap rele bandi a, ki bò l te? Li pa t janm egziste? Kòman fè se tou den kou tout moun tande Barbecue, Barbecue, Barbecue? Se pou m di w ke non Barbecue an se yon fyète pou mwen paske li chak lè moun rele m Barbecue dayè m prèske pa pa kontan lè moun rele m Jimmy. M plis santi m fyè lè moun rele m Barbecue paske li raple m kote m sòti, li raple m ke se yon chodyè e ke ki grandi m, ki mete m kote m ye a. An gwo se konsa non Barbecue an vini. Madam mesye nap raple nou nou gen ansanm avèk nou Babekyou ki donk se Jimmy Cherizier avèk li menm nap fè yon ti pale sou sa ki genyen anndan geto yo paske Jimmy Cherizier alyas Babekyou li menm se li menm ki pòt pawòl Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout kidonk nap kontinye avèk Kestyon yo, Jimmy Cherizier alyas Babekyou ou se rare nèg ki ginyen zam nan menl alò lè nou di zam kidonk zam ilegal paske lè nou di zam ilegal kidonk se lapolis yo rekonèt lajistis lalwa peyi a rekonèt ki ka pote zam oubyen yon moun tou ki deside pote yon zam men lale nan dcpj lal ranpli yon seri de fòm yo bali pèmi poul pote zam men sepandan se pa zam pou li jan wap mennen yon revolisyon Kidonk, nou remake sou entènèt la, ou gen anpil moun kòmsi ki apresye w, malgre gen anpil moun tou ki pa janm sispann tire sou ou a boulè wouj. Men, moun ki apresye w yo, yo anpil, sepandan genyen tou ki anpil. Men moun ki apresye w yo, èske ou gen yon sekrè ki fè moun sa yo apresye w? E, ou sot pale de moun ki pa renmen m. Lavi a pa t ap gen sans si tout moun te renmen w. Dayè, Moun ki fè sèk inisyatik yo, yo konn sa ke lavi, lavi an se pa, se pave mozayik lan. Pave mozayik lan, sè le nwa, sè le nwa e le blan, le byen e le mal. Sa vle di, nenpòt jan w ta ye, e Jezi, ki Jezi, li vin sou tè sa a, gen yon pakèt moun ki pa t vle wè l. Li mouri, e anojou gen moun ki pa t vle wè l. Sa vle di se pa mwen menm pou moun ta renmen. M gen anpil moun ki renmen m, kòman m ta eksplike sa? Pou moun ki pa konnen m, jan m te di nan kòmansman an, pou moun ki pa konnen m, mwen se yon lyon. M se yon, m se yon, m se yon dur, m se yon mechan. Men m sot eksplike w li dèyè, dèyè moun sa w ap gade a, dèyè moun ke y ap dyabolize a, dèyè moun ke y ap fè pase pou pi, moun ki pi mechan ki egziste a, gon, gon, gon lanmou. M renmen moun, m renmen moun natirèlman. Kòmsi, m pa renmen moun pou klas sosyal ou, m pa renmen moun pou koulè ou. M renmen moun, kòmsi m renmen ede. E nan kominote kote m ap viv yo, moun yo renmen m lefèke kòmsi moun ki, m ap pale de moun ki vin, ki viv pwòch mwen, moun yo renmen m. Tout sa m genyen pou moun. Dayè m pa yon moun ki matache, ki atache avèk anyen ki materyèl. Tout sa m genyen se pou moun. Pou lòt moun sou entènèt ki renmen m yo san ke yo pa janm rankontre avè m, m panse ke jodi a n gen yon diskou e ke nou menm nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, nou gon diskou ki senbolize chanjman. Diskou sa a pote lespwa, diskou sa a nap pwone a nap pale de yon nouvèl Ayiti, nap pale yon diskou ki wè ke bon jan dlo potab, bon jan lekòl, yon diskou kote ke ki yon Ayiti ki gen sekirite ladan l, yon Ayiti san kidnaping, san moun kap fè kadejak sou moun. Jodi a m panse ke tout Ayisyen ki renmen peyi an, lè w gon mòd diskou konsa, ki pa wè enterè pèsonèl yo, m panse moun yo ap renmen w. Petèt, m panse se sa k fè ke m ka gen yon pakèt moun ki apresye m, se parapò avèk diskou ke nou gen jodi a ki se yon diskou chanjman. Depi yon sèten tan, peyi a envivab. Depi yon, a bon, fòk nou di, moun yo t ap pale de Jovenel Moïse, alò anpil moun t ap di ke Jovenel Moïse se pwoblèm peyi a, fòk Jovenel Moïse ale, bon, nou wè kòman Jovenel Moïse, yo te asasinen l. Brèf, nou p ap retounen sou sa, men. Jimmy Cherizier di fòk gen yon revolisyon. Aprè lanmò Jovenel Moïse nou vin remake Jimmy Cherizier alyas Babekyou li vin akselere lap peze akseleratè a pou kòmsi ka genyen yon revolisyon nan peyi Dayiti. Jimmy Cherizier di nou pou ki rezon ou menm ou kwè ke Ayiti merite yon revolisyon. E m ap pote ti presizyon sa a pou ou, e nou pa di ke se pa se pa aprè lanmò Jovenel Moïse non nou vin di fòk gon revolisyon. Alò nou di w ap peze akseleratè a. Ok. Depi davans ke nou menm nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye man youn man tout, dayè e m pa konnen si n pral gen pou n rive sou kesyon sa a, men m vle w konnen ke se poutèt sa menm nou te kreye fòs revolisyonè Jenèf an fanmiye alye man youn man tout, e ke politisyen tradisyonèl yo pral pa ba nou tan e ke pou nou ateri avèk vrè objektif Jenèf lan. Paske nou te kreye fòs revolisyonè Jenèf an fanmiye alye man youn man tout nan ki objektif? E depi lè Prezidan Jovenel Moïse te la, lè nou te vin met tèt nou ansanm pou nou kreye fòs revolisyonè a, nou te kreye l pou nou fè presyon sou gouvènman Jovenel la. Men nou te di tèt nou, nou pa pral fè menm jan avèk politisyen tradisyonèl yo k ap mande pou Jovenel demisyone, Nou menm pa egzanp nou ta pral konstitye tèt nou kòm yon fòs politik ki gen zam e ke pou nou fè presyon sou gouvènman Jovenel la. Banm pran yon ti ilistrasyon trè senp. E nou te di konsa pa egzanp nou te ka chwazi di jodi a n ap fè manifestasyon n ap bloke tout zòn nou yo e ke n ap revandike n ap mande pou leta konstwi bon jan kay pou moun nan Lasalin. Tout otan leta pa vin pale avèk moun Lasalin pou vin gade nan ki eta y ap viv pou yo konstwi kay nou p ap kanpe mouvman nou an. Men yn fwa ke leta ateri nan Lasalin li kòmanse konstwi kay N ap kanpe mouvman. Nou te di konsa ke n gen dwa fè yon gwo manifestasyon, nou mande pou yo vin met, pou yo bay moun Waf Jeremi dlo potab. Si Leta pa fè l, n ap kontinye mouvman. Leta fè l, n ap kanpe mouvman. Donk, Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi Ale, depi sou Prezidan Jovenel Moïse, nou te vle konstitiye tèt nou kòm yon, yon gwoup de presyon, yon fòs politik ki gen zam pou n fè presyon sou gouvènman Jovenel lan. Mentnan, kisa ki vin rive? Dè la kreyasyon de Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi Ale, manyen youn manyen tout, politisyen tradisyonèl vin eseye akapare yo. de mouvman. Le fè ke nou di non, nou pap bay nèg vin fè kapital politik yo sou do geto yo, pou voye madanm yo ak pitit yo a letranje, pitit yo nan gran inivèsite, e ke pou nou menm, nou kontinye ap viv nan labou, nan kras la. Kisa politisyen sa yo pral fè? Melanje avèk jounalis e la plupart de jounalis an Ayiti. Nèg yo pral di e ke se prezidan Jovenel Moïse ki kreye G9. Nèg yo pral di se Dorcéna Jean Rebel ki kreye Jenèf. Sa vin fè kisa? Dè ke Jenèf lan kreye, vin fè ke objektif nou, nou vin pa janm ka goumen pou li, ki se te fè presyon sou Leta pou fè katye popilè yo jwenn kèk bagay. Mentenan, lè Prezidan Jovenel Moïse vin mouri, lè nou reyini an konsèy nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi ale manyen youn manyen tout, nou rann nou kont ke jan sistèm sa a, son sistèm jenosidè, son sistèm. Apartheid s on sistèm e konwonpi, s on sistèm ki rasis. Nou di en en, nou oblije goumen chak jou pi plis pou nou kapote sistèm lan. Se sa k fè nou kwè di kòm fèr ke pou Ayiti chanje, paske gen yon pakèt moun k ap pale de zam, zam, zam, zam, zam. Ideyolojikman, nou gen yon pèp yo zonbifye. Nou gon pèp ki pa konprann mizè ke yo mete l la. Paske m di sa deja m tap fè yon entèvyou yon jounalis ameriken l di jou pèp la lap gad site solèy lap gad tèminal vare epi jounalis la ameriken di m jou moun yo konprann nan ki mizè yo ye la yo pap menm bezwen w e ke pou yo leve kanpe kont mizè sa moun pa viv konsa men mentenan ideyolojikman yo tèlman zonbifye pèp sa moun yo poko janm wè si pou yo leve kanpe toujou sa vin fè kisa ke nou menm jodi an nan fòs revolisyonè je lè fanfan m y ale manyen nou manyen tout. Se pa premye peyi kote nèg pran zam pou yo goumen pou yo chanje yon sistèm ki te la ki t ap peze souse. Sa fèt nan yon pakèt peyi. Jodi a, mwen menm, nou menm nan Fòs Revolisyonè, G9 an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, nou kwè ke se sèl yon revolisyon avèk zam e yon revolisyon mantal ki ka chanje peyi Dayiti. Babekyou, depi Yon sèten tan. Fòk nou di depi lè Jenèf Alye Fanmi fin fòme, Fòs Revo, egzatteman, fin fòme, nou remake ou menm ou drese w kòm pòt pawòl moun Lasalin. Nou remake sou tou lè rezo sosyo, patou dan le mond, Babekyou ap revandike pou moun Lasalin. Babekyou ap mande pou moun Lasalin gen yon myezèt. Sepandan, yo pa janm sispann kritike w sou masak ki te fèt Lasalin, gen anpil nòt ki sòti, dwa zimen te sòti nòt, e yo te endekse w nan masak Lasalin. Men nou remake, moun Lasalin tou pran w kòm lidè yo. Kisa w kapab di nou sou dosye sa a. La vérité est têtue, la vérité est comme la lumière, tou kòm ou pa ka bare la lumière, se menm jan ou pa ka bare la vérité. E m vle di pou tout entènot yo, pa t janm gen masak Lasalin. E Lasalin te gen 2 gwoup ame ki t ap goumen e ke gon yon gwoup ki viktim pa rapò avèk lòt gwoup li tap goumen an wap chache m pou w touye m si w jwenn mwen menm wap touye m mwen menm mwen jwenn ou avan e ke e sa k te rive yo rive sa fè 1 dezyèmman moun ki enp moun m ta di kòmsi ki ki chèf lasalin nan moman an map pale de ti jinyò ki se lidè nan lasalin le 13 novanm 2018 si w te met ti jinyò kanpe devan m ou te di m kiyès ki ti jinyò a m pa tap ka di w men kiyès ki ti jinyò a. Sa vle di, lè yo fè rapò sou swadizan masak Lasalin nan, m potko menm konn frekante Lasalin. Oke. Sa vle di m pa t konn Ti Jinyò. E pou moun Lasalin, èske moun Lasalin pran m tankou lidè? Moun Lasalin, menm jan a moun Wap Jeremi, menm jan a Site Solèy, yo wè m tankou yon pòtpawòl. Yo wè m tankou yon mesaje. Tankou yon moun ki ap pote yon mesaj pou yo, ke yo menm yo ta renmen pote petèt yo pa gen kapasite ke mwen genyen an e ke pou yo pote la, pou yo pote mesaj sa. E jan m t ap di w lan, tout moun ki, tout moun ki moun Lasalin, ki p ap fè politik, tout moun ki moun Lasalin, ki ta renmen gen yon lavi miyò, yo konnen m pa t janm, m pa t janm, e je jure sur ma foi d'honneur et sur ma foi maçonnique, m pa t janm. nan masak Lasalin. E m di w se swadizan masak paske se 2 gwoup ame ki t ap goumen. Paske mwen menm kòm moun ki fè metye zam m konnen gen masak, yon sivil ame ki gen yon zam nan men l, sa m ap di a yon pakèt entènot pral gade l la, gen militè k pral gade l, gen polisye k ap gade l. Tout moun konnen yon sivil ki gen yon zam nan men l li pa konsidere tankou yon sivil ankò. Otomatikman ou gen zam nan men w ou pa yon sivil. Kòman fè 2 gwoup nèg a zam ap goumen, youn ap afwonte lòt epi w pale m de masak. Sa fè 1. Le mesye kon apel e fednel mon cheri. M pa janm rankontre moun konsa nan vim on jou. M pa janm pale a moun konsa. Pierre Richard Duplan m wè Pierre Richard Duplan 4 fwa m kwè nan vim. E mesye ki polisye nan riyèl maya jodi an ki ap goumen anfas mwen yo, yo ka temwanye sa paske chak dimanch maten yo te konn al nan yon bann ki rele jagwabenn. Sa vle di, nan al nan Jaguarbin chak dimanch maten m wè m wè Pierre Richard Duplan 4 fwa paske m t al nan Jaguar a 4 repriz. Sa vle di, jodi an moun Lasalin wè verite a, moun Lasalin konnen m pa t janm nan nan nan nan nan nan nan nan sa yo rele masak Lasalin nan paske m ap plede repete l pa t gen masak. E moun yo vin wè jodi an mwen sanble yo e yo te konn sa deja paske mwen fèt nan ri Sen Maten la a e e m al grandi Dèlma 6, m se pitit yon machann manje. Lè m gad moun yo m gad tèt mwen ou wè se menm bagay lan ti nèg nwè gad cheve m bon cheve grenn nan bon bon bon bon nèg nwè a sa vle di a ki kouraj m tap m ta pral masakre moun ki sòti nan menm kouch sosyal avè m sa vle di jodi an se pou nèg ki tap fè pou rezon politik ki te pran dosye lasalin nan e ke pou yo te kapab konbat prezidan jovenel moïse paske yo te bezwen dosye pou yo te mete sou prezidan jovenel moïse Mentenan, kòm nèg k ap fè politik sa yo ekstrèmeman fèb, politisyen ayisyen fèb anpil, yo itilize òganizasyon dwa moun yo, bon m pa p menm rele òganizasyon dwa moun, pati politik dwa moun yo. Pati politik dwa moun yo, dan lemond antye tout moun konn sa k rele òganizasyon dwa moun. Sa vle di, depi se moun dwa moun ki pale, lemond antye pran sa oserye. De se fè, yo itilize moun sa yo ki fè de rapò bidon, de rapò ki pa kanpe sou anyen, de rapò kote ke si e te gen gran peyi vre, si e pa t yon ti peyi e pa t Ayiti, E se poutèt sa, n ap goumen, paske nou gen yon, nan pase nou, nou se yon gran pèp. N ap goumen jodi a pou n rejwenn istwa nou, pou n rejwenn idantite nou. Tout moun aklè t ap konnen ke yo t ap mande yon ankèt endepandan, yo t ap, bon jan ankèt, e pa ankèt bagay patizan, ankèt bagay politik, ankèt moun m pou Barbecue, m pa pou Barbecue. M ta swete ke gen yon komisyon endepandan, son, e sa m ap mande lemond antye, kreye yon komisyon endepandan, moun yo pa ni pou Barbecue, yo pa ni pou iks, yo pa ni pou igrèk. Epi pa vin tande Marie Yolène Gilles, pa vin tande Pierre Espérance, men vin mennen bon jan ankèt. Paske sa moun sa yo ap di a pa kanpe sou anyen. M di w m potko konn Ti Junior lè moun yo met non m nan. Sa tout sa moun nan Lasalin konn sa yo wi misye potko janm konn Ti Junior lè yo met non l nan bagay lan. Sa vle di jodi an mwen menm m vin ap pote mesaj lan pou moun yo, m vin ap fè yon goumen paske lè m antre Lasalin menn bagay yo tris menn. Bagay yo tris. Le monde entier pa konn sa kap pase la saline yo jis wèm fon video m moutre ko jan moun yo ap domi men moun yo pa konnen kòmsi si gen moun ki leve depi maten ki paka manje jodi a gen jenn fanm an ayiti ki kouche pou yon asyèt manje 20 dola menn epi yon pèp ki te gen tout pase sa yon pèp ki se premye pèp nwa endepandan yon gran pèp konsa jodi a gad imilyasyon nap pran epi m di waw jodi a fòm fèm pòt pawòl moun sa yo jodi a fòm goumen pou moun sa yo e se yo nan rezon. Moun kap swiv pou nou poze tèt nou kesyon poukisa depi wè nou di lari epi wè moun sa yo swiv nou se paske nou gon vi a moun sa yo se paske nou pa reprezante yon menas pou moun sa yo jodi a m panse se sa e nan lasalin jodi an moun yo wè m tankou yon moun yon mesaje ki ap fè mesaj ke yo ta renmen fè rive lwen an rive kote pou l rive. Men kòman w santi w nan po sa a lè m pale de po sa a yon babekyou yon ansyen polisye ki te genyen tout libète l Lè m di tout libète l, Babekyou te gen posiblite pou l ale nan tout kwen nan peyi Dayiti. Men kounye a la a, nou kapab di depa w yo yon ti jan limite. Men kòman w santi w nan po sa a? E rien de grand, rien de grand ne se réalise sans passion. E ki sa ki pi bon? Gen libète pou m al tout kote, men ki libète? Jodi a ki libète moun gen nan peyi a? Jodi a pa gen libète nan peyi a. Pa gen moun ki lib. Tout moun pè pou yo pa kidnape yo. Mwen menm kap pale la m pè pou yo pa kidnapon fanmi m si yo kidnapon fanmi m 1 m son w malere m pa gen kòb la pou m peye 2 nèg ki kidnape l yo ka di misye toutan ap denonse kidnaping e fanmi l li ye yo vyole l epi yo touye l chak jou map reflechi a sa si yo kidnapon fanmi m si yo kidnapon fanmi m sa map fè paske m pap gen kòb lan pa gen moun ki lib jodi a jan wè m tap eksplike w lan m panse ke fò m te fè sakrifis sa M pa wè ki libète m pèdi. M pa kwè m pèdi libète m. Paske, avan m te antre nan batay sa a, m se yon moun ki te toujou limite tèt mwen. M te toujou gen twa wout m te konn fè. M ale nan lòj mwen Kwadèboukè, mwen inisye L'avenir numéro 50, Orient de la Croix-des-Bouquets. Se nan lòj sa a mwen inisye. E chak dezyèm, katriyèm dimanch, m al nan lòj mwen. Lè m pa nan lòj mwen, m lakay mwen avèk pitit mwen, avèk dam mwen te marye a. Lè m pa lakay mwen avèk pitit mwen, avèk dam mwen te marye a, mwen. nan baz udmo a vle di m pat janm gen lòt wout. Kote madanm ou avèk pitit ou kote yo? M panse ke pou rezon sekirite moun sa yo nou pap pale de sa. Jimmy Cherizier, N ap avanse avèk kesyon yo. Mennen yon batay nan peyi sa a, bagay yo ekstrèmeman difisil. Ayiti, jan moun yo konsidere l, yo di ta sanble yon peyi ki pòv ekonomikman, men sepandan nou gen anpil richès Alò n ap pale ekonomikman, kidonk lajan, nou pa fasil wè lajan. Men an matyè de richès, Ayiti vrèman rich. Men pou mennen yon batay konsa nan yon peyi konsa, èske Babekyou gen yon patwon? Èske Babekyou gen yon moun k ap sipòte l pou l mennen tout yon batay konsa? Wi, Babekyou gen yon patwon. E patwon Babekyou se Ayiti. Patron Babekyou se tout moun ki kwè nan chanjman, Patron Babekyou se tout Ayisyen kap reve yon peyi kote moun pap kidnape w, moun pap fè kadejak sou ou, yon peyi kote ke ki gen manje, yon peyi kote jenn fanm jenn gason ap travay, yon peyi kote ke yon jenn gason pa pral pran zam pou l al kanpe devan yon bank pou l siveye moun pou l ap vòlè, yon peyi kote ke yon jenn fanm pa oblije ap desann diyite l. e ke poul kapab manje m panse se patron sa m gen sim gon patron se ayiti k patron m e se youn nan pi gwo fòs fòs revolisyonè jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout gen se paske nou granmoun tèt nou nou pa mare nan pye tab okenn politisyen nou pa mare nan pye tab okenn boujwa nou pa mare nan pye tab okenn moun e m te reponn ou wi m gen patron se pou m te moutre w ke patron nou se peyi dayiti. Tout ayisyen ki renmen peyi sa elik patron nou men nou pa gen patron nou menm nap fon batay peyi nap goumen pou peyi sa chanje e le jou m ta wè lot mesye ki nan fos revolisyonè jenè fanfan mi alye mwen youn mwen tout yo ta vle gon patron ki soti kap deside kilè pou nou avanse kilè pou nou fè bak e ke mwen menm map kite jenèf paske nou pa gen patron jodia wap remake sak fè n ka fè tout goumen nap fè la jodia e paske nou granmoun tèt nou wap wè chak desizyon nou pran Tèlman peyi a ti nèg isi vin pa gen kolòn vètebral ankò, tèlman jodi a ti nèg isi pa renmen patwon sa k rele Ayiti a, tèlman ti nèg isi pa renmen manman sa ki rele Ayiti a, jodi a depi w pran yon desizyon nan peyi a ou sispèk k ap bon pou tout moun, yo di w se kòb yo ba ou. M ap fè yon goumen politik, chak desizyon politik mwen pran pou m fè yon aksyon, ou tande m te gen 20 milyon goud Ap yon lòt tan la kounye a, e sa k pi resan la, m gen 40 milyon goud. Avan sa, yon senatè k di m te gen 15 milyon goud nan men m pou palman an. Paske, mesye yo tèlman pa gen kolòn vètebral, yo tèlman pa renmen Ayiti, yo tèlman se pòch yo yo wè, tout sa w fè nan peyi a ki gen yon siyifikasyon politik, yo atribiye l a lajan. E pou m di w, m te reponn kesyon, m te di w, wi nou gen patwon, se Ayiti, men nou pa gen moun ki patwon nou nou menm. Nou se patron tèt nou. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. Kòm ou vini sou dosye 40 milyon goud la, kidonk nou menm kòm jounalis nou te tande sa tou sur les réseaux sociaux, anpil moun tap pale de sa, men nou menm nou pat vle kòmsi vini avèk jan de kesyon sa yo paske nou pat genyen yon, nou kapab di, assez de preuves. Paske si pou nou di a Babekyou resevwa 40 milyon de goud fòk nou ta genyen nan men nou videyo oubyen e fòk nou ta la tou pandan dil la tap fèt la. Men fon ti pale nou de dosye sa puiske ou menm ou vin sou li 40 milyon goud. E m paka pale de yon bagay ki pa egziste. M pa pral menm pale sou li. M pa pral pale de yon bagay ki pa egziste. Pa janm gen bagay konsa. Nou se moun, nou se moun ki gen, ki gen pèsonalite. Nou se moun ki gen konviksyon. Ou wè lè m ap pale mwen di nou. Lè m di nou, mwen pale nan non fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. Sa vle di, desizyon pou fè trèv la, se yon desizyon. Fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye man yon man tout pye. E pa desizyon Barbecue, e pa desizyon Ti Junior, e pa desizyon Isca, e pa desizyon Micanor, e pa desizyon Mathias, e pa desizyon Chrisla. Se desizyon tout fòs revolisyonè a nèt a tout alye. Mesye, 1 2 3 Nou rive nan yon faz la e politik nap fè Eske n pa panse fò n ta fè yon leve pye n sou akseleratè a Men men men pou ki rezon men pou ki rezon Tout nèg ki pou enben mesye dam yo konnen depi nou tout di n ap fè l n ap fè l Ann fè l men kanmenm Revandikasyon revandikasyon nou an rete menm revandikasyon an Fòk Ariel Henry demisyone pou l al reponn kesyon lajistis Kounye a nou di enben ok si tout ekip la dakò ann fè yon repliye E sa k fè jodi a moun pa ka met pawòl nan bouch nou moun pa ka ba nou lè l pa ka ba nou dat e nou k konn kilè n ap lanse goumen nou E sa k fè nou granmoun tèt nou Sa vle di nou nou nou se konsa pat janm gen afè 40 milyon goud. Eske Babekyou toujou pou Ariel Henry demisyone? Mwen diw sa la wi nou se moun ki gen konviksyon nou kwè nou kwè nan sa nou di yo fòk Ariel Henry demisyone poul al reponn kesyon lajistis sa li osi senp Li osi senp ke sa. Ariel Henry demisyone, l al reponn kesyon lajistis paske non l site nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Men m vle tout moun konnen nou pa gon pwoblèm pèsonèl avèk Ariel Henry. Ariel Henry se yon medsen nan branch li a ki se ki gen rare espesyalite ladan l. Sa vle di nou pa ta ka gen pwoblèm pèsonèl avèk Ariel Henry. Dayè nou pa konn Ariel Henry. Men nou sonje tout manti moun te fè. Yo te di Ariel Henry e tonton m. Ariel Henry e kouzen m. So jodi a nou pa gon pwoblèm. pèsonèl avèk Ariel Henry. Nou jis ap ap defann yon kesyon de prensip. Fòk Ariel Henry demisyone. N ap fè yon ti rive sou Prezidan Jovenel Moïse. Prezidan Jovenel Moïse te pase plizyè minis jistis. E Prezidan Jovenel Moïse tou te gen anpil zanmi. Li gen madanm ni. Martine Moïse, li genyen plizyè pitit tou. Men nou remake sè dènye tan Jimmy Chérizier tap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Pou ki rezon Jimmy Chérizier toujou ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse? Pou listwa e pou laverite, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout spesyalman mwen menm, m pa t janm gen okenn relasyon a prezidan Jovenel Moïse. E Jovenel Moïse se te prezidan chak grenn ayisyen. Kit ou renmen jan l t ap dirije kit ou pa t renmen jan l t ap dirije. Men, nou menm nou te gen pwoblèm pa nou avèk prezidan Jovenel Moïse. Paske gen desizyon l t ap pran e ke nou pa t twò konprann li e ke nou te gen pwoblèm avè l. Men, Antanke patriyòt, antanke nasyonalis, antanke moun ki renmen peyi sa, nou pa t ap janm antre nan yon dinamik kote ke pou nou al fè konplo avèk de ti vagabon, jan m toujou rele yo a, de ti delenkan ki sòti nan peyi Kolonbi e ke pou yo vin asasine Prezidan Jovenel Moïse. An, sa vle di kisa? Jodi a n ap defann yon kesyon de prensip. E jan m toujou di l lan, jiskaske Prezidan Jovenel Moïse mouri, e antere, li pa janm konnen kijan on grenn nèg nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi ale manyen youn manyen tout a ee viv. Men jodi a se pa sa yo n ap defann. Jodi a n ap defann on kesyon prensip, n ap defann on kesyon valè, n ap defann on kesyon diyite. Nou lèd devan lemonn antye pa rapò avèk lanmò sa a. Lè lòt pèp ap gade nou pou yo gade kòmsi nou on peyi pou on gwoup mèsenè antre vin asasinen prezidan peyi an. M pral di yon bagay la ki fò anpil wi. Tan pou siwo libanè sa yo, klas boujwa kowonpi sa yo, melanje avèk politisyen tradisyonèl santi kowonpi sa yo, tan pou yo te fè mèsenè antre vin tiye prezidan. Pito nèg yo te pran kouraj yo a 2 men yo te asasine prezidan a pwòp men pa yo wi. Pito e nèg yo ki te asasine prezidan. Hèn nou kont krim lach, krapile sa Se paske nou wè de de ti mèsenè nèg yo pran yo, yo antre epi yo vin yo vin asasine prezidan an anndan chanm lakay li. Depi w se Ayisyen, m pa nan pawòl phtk, dayè m pral rive sou sa yo avè w. Menm si w pa t poze m kesyon, m ap tou pwofite mikwo pou m lanse mesaj sa, moun k ap di yo nou se jovnelis, nou se phtk, nou pa ni jovnelis, M byen kontan n t ap rive sou li paske m gen kesyon an deja, paske gen moun ki jije nou anpil, yo di E prenons par exemple sa se biznis moun ki anti Jovenel yo, sa se biznis moun ki jovenelistes yo, sepandan lè genyen dechoukay yo evite moun biznis jovenelistes yo epi y al kraze biznis moun ki anti Jovenel yo. Nou pa jovenelis e nou pap janm jovenelis. Klè. Nou pat phtk e nou pap janm phtk. Menm jan tou, opozisyon santi Opozisyon konwonpi sa gela n pap janm ladan l. Paske nan tout peyi gen opozisyon. Men nou menm nou pou yon opozisyon konstriktif. Yon opozisyon ki ap goumen pou nan geto yo gen bon jan lekòl primè. Gen bon jan lekòl pwofesyonèl. N ap goumen pou peyi a gen bon jan inivèsite. Nou pou yon opozisyon k ap goumen pou moun ki pi pòv yo gen bon jan kay pou yo rete. M pou yon opozisyon k ap goumen pou moun k ap pase mizè nan faktori yo pou yo gon ale mye. Nou menm se nan opozisyon sa a nou ye. E batay n ap fè jodi an, wi, nan jou k ap vini la yo, nou menm, revandikasyon nou se sa l prale. Revandikasyon nou se goumen kont lavichè a. Revandikasyon nou an se goumen pou n gen bon jan lekòl, jan nou toujou di l lan. E an gwo, se santiman de sitwayen sa, se santiman de nasyonalis, de patriyotism sa ki fè ke n ap mande jistis pou Jovenel Moïse. Sa sèlman, se pa paske Jovenel Moïse te konn ba nou kòb, e pa paske nou ni jovenelis, ni nou phtk. Mande jistis pou Jovenel Moïse, se dwa tout Ayisyen ki renmen peyi l. Depi yon nèg fache paske yo mande jistis pou Jovenel Moïse, konnen w pa renmen peyi Dayiti. Nan fason nèg yo asasinen prezidan Jovenel Moïse lan. Gen kòmsi nan yon ap pran egzanp, ou di mande jistis pou Jovenel Moïse, poukisa w pa mande jistis pou Mèt Dorval? Eske se mèsye nèg vin asasinen Mèt Dorval? Mètenan, se dcpj, Se leta ayisyen pou ki mennen ankèt pou yo jwenn tout moun ki patisipe nan krim sa kont mèt Dorval pou yo arete tout moun ki patisipe nan tiye mèt Dorval yo depi yon moun ou gen men w tranpe nan lanmò mèt Dorval e pou yo mare w paske nou pa ka gen yon peyi ki chita pou n kite moun ap asasine moun moun ap tiye moun nenpòt jan men pran prezidan yon peyi mennen ti mèsenè vin touye l sa dwe revòlte nou tout kòm sitwayen Men poukisa ou wè fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse? Ki relasyon Babekyou te genyen avèk Reginald Boulos? I. Mwen menm avèk Reginald Boulos nou te gen de trè bòn relasyon. E pou listwa e pou laverite, men m p ap rakonte istwa a non, men pou listwa e pou laverite, m vle lemond antye konnen ke mwen menm a Reginald Boulos nou pa enmi e pou Jovenel Moïse. E Reginald Boulos sè sur ke kote w ye a la e ou pral gad video sa yon lè wa di yon lè mwen menm avè w si nou vivan toujou e wa di pèp la poukisa nou enmi ou konnen trè byen e pa pou Jovenel ou konnen trè byen e pa pou bay e opozisyon Boulos konnen ke mwen menm avè l se yon bagay pèsonèl ki fè nou enmi an men pou yon rezon pèsonèl la m poko ap di rezon ki fè mwen menm a Boulos enmi Men boulos konnen epa pou baay jovenel ki fè nou enmi. Nou gen Jimmy Cherizier avè nou la, nap poze kesyon. Eske Jimmy Cherizier gen anbisyon politik? M panse tout moun kap viv gen anbisyon. Men sepandan, sistèm santi, sistèm konwonpi sa ki la, tout otan se sistèm sa ki la, m pap janm afiche anbisyon politik mwen. Pa egzanp pou m di swa m ta pral kandida. Rezon. E sistèm ki la se yo k met prezidan, se yo k met senatè, yo k met depite, yo k met majistra, e yo k met kazèk, e yo k met azèk. Sistèm sa lè yo fin pran kontwòl pouvwa, e yo k met minis, e yo k met direktè jeneral, e yo k met chèf lapolis. Sa vle di kisa? On sistèm konsa ke 5 pousan moun ki gen 85 pousan richès peyi a kontwole, Ou al foure kòw ladanl sistèm nan ap brew. Esak fè yon pakèt nèg rive nan chanm sena a la. Wè menm si nèg la ap pran pòz sgonn lil, men m oblije rele sa pran pòz sgonn li. Paske pil fransè wap pale yo, pil konesans wap di ou gen nan tèt yo sa yo itil kont rezilta? Kont rezilta? Moutrem rezilta? Rezilta zewo. Ayiti pa gen sekirite, Ayiti gen kidnaping ladanl, Ayiti e moun paka mache, Ayiti pa gen lwazi, jodia ou paka vin ap palem de konesans ou gen paske sak nan tèt ou a si w pa ka metel o sèvis de moun ki pi mal yo l pa itil ou anyen e sèl an ayiti m wè nèg la ap pran pòz al lekòl li lap fè diskriminasyon dayè yon peyi depi w pale fransè yo di w konn li nèg la ap fè diskriminasyon Pandan pran e chante kant kant kanta mwa l di l ka pale fransè ap repete sa tout gwo filozòf te di finalman kot rezilta a? Banm prèv montre m montre m sa k gen nan peyi a. Ebyen merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.